Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon m pa kwè n ap pale anpil non nan emisyon sila paske se yon dyèl familyal men bagay sa m panse yo te antere l deja wi Paske gen bagay ki tap kache nan mitan fanmi an e jiska prezan ebyen nou santi ke sa pat mache twò byen ant manm fanmi sila. Jounen jodi a la le fèt ke le grand frère de Jovenel Moïse ki li menm tap patisipe nan emisyon maten deba a ebyen Gabriel Moïse li di tout verite. Gabriel Moïse se gran frè Jovenel Moïse. Il a 60 ans, Jovenel Moïse li menm mouri a 53 ans. Donk, ant de nèg sa yo, kouran an pa t fin twò pase. Men nou konnen, depi se fanmi, paske gen yon pwovèb ki di konsa, Poul la di pitit li chi, men l pa di malfini pran l. Menm lè fanmi an te gen pwoblèm avèk Jovenel, men pa gen ankenn nan yo ki t ap dakò pou ke Jovenel mouri nan sitiyasyon sila a. Men, gran frè a di ke Kote li wè jovenel tap fè a rout jovenel tap fè yo jovenel son moun ki te gntan asasine deja paske li tap mouri jovenel foure dwèt li move kote e jovenel lè w bay konsèy ebyen li pa renmen tande brèf men daprè jan li pale Gabriel Moïse montre ke li toujou genyen lanmou pou jovenel Moïse men gon pwoblèm Eleman ki bay pwoblèm nan nan mitan n ta kapab di relasyon triyangilè amikal la, il s'agit bien de Martine Moïse. Martine Moïse bay pwoblèm. Ki pwoblèm Martine Moïse bay se ke Martine Moïse pa t toujou an armoni avèk fanmi Jovenel Moïse. Bon wi, Martine Moïse, Jovenel Moïse mouri, Martine Moise pa di fanmi an anyen, Martine Moise vini, li patisipe nan antèman, apre sa Martine Moise vire l ale. Gon bagay ki fè Gabriel Moise mal le fèt ke Martine Moise tounen nan peyi an, li vini l al fè règ simagri li sou tonm Jovenel Moise. Gabriel di li menm bagay sa pa bon sa Martine fè a paske Martine pat an amoni avèk yo Martine pa gen dwa ap vini nan espas la pou youn nan moun sa yo pa kontakte. La sortie de Gabriel Moïse li pwouve a klè ke genyen yon gwo animozite antre fanmi Jovenel avèk Martine Moïse. Sajisan dè byen paske se te an prezidan de la repiblik Jovenel Moïse mouri kite anpil ti bagay men sanble Martine Kenbe tout bagay yo se li menm avèk timoun yo. Menm yon 50 mil pyas li pa pase lage nan men fanmi an. Ò, gen anpil moun nan fanmi an ki nan sitiyasyon difisil. Kòm se fanmi prezidan, se madanm ak pitit li. Men antouka, mesye Gabriel Moïse di anpil verite. Nou pral kite w tande li nan mikwo konfrè nou yo Matin Débat. Radio Télé Éclair repris par Echo Lakay. Gabriel Moïse gran frè ou se gran frè prezidan Jovenel Moïse asasine le 7 jiyè 2021. Wi se sur, gran frè Jovenel Moïse, se sur ke m gen 60 ans, misye gen 53 ans, misye yon gason gen 53 ans. Kijan w viv asasina sa? Kilè w pran nouvèl asasina a? E lè w te pran nouvèl la, Ki jan w te santi w? Bon, pratikman, m pran nouvèl a inè di maten, le 7, 7 fevriye, mèkredi 7 fevriye, 7 jiyè. M pran nouvèl la a inè di maten, epi m stil bwè yon kou gòg. Ou bwè yon kleren? A ya, m fè yon gòg, epi m retounen kouche. M di sèlman, m te konnen misye ap asasine. Men m pat konnen si se sou pouvwa a. Ou te konnen Jovenel Moïse ap asasine? Ou te konn sa? Oh yeah, m konn sa. M konnen misye ap asasine men se pa pandan l nan pouvwa a. M konnen aprè pouvwa l sipoze asasine. Ok. Yeah, sa klè. Nan demen maten sa k pase lakay ou? Nan demen maten sa k pase? Bon nan demen maten, 5 è di maten, m still pran lari epi m gade lari a men m wè tout moun ap kriye. Kwaze men bagay m pa konprann. Men ekoute, lè w pran nouvèl la, ki kote ou te ye? Se nan Nòdès oubyen Pòtoprens? Nòdwès. Ou te Nòdwès. ou te Pòdepè? Pòdepè, Pòdepè. Ya, m te Pòdepè. Epi m sòti, m wè lari a jan l ye. Bon, pou evite ke moun yo twò rive sou mwen, epi m reyantre ankò. Ok. Ou konprann? Ou te pase isi an nan emisyon Maten Deba, ou te nan Maten Deba Pòdepè. Ya. E ki relasyon ou te gen avèk Jovenel Moïse kòm frè w, kòm ti frè w? pandan ke l te prezidan? M te gen yon relasyon avè l an frè, men m pa te gen yon relasyon avè l antan ke prezidan non. Konprann? Nou te gen yon relasyon, nou pale, nou pale antre nou. Ok. Nou pa nan politik, nou pa pale de fòm de choz sa yo. Ok. Konprann? Paske m te toujou elwanye m pandan misye prezidan pou moun pa twò wè m kole sou li. Ok. E se rezon sa ki fè m gen enpresyon m te viv pi anpè. Ok. Sa ki te fè w kwè ke li t ap asasine kanmenm? Yo tap asasine l kanmenm fèk te fè w kwè sa. Se paske nan tanperaman misye li pa vale li pa bre. Nan tanperaman l li pa vale li pa bre. Non non non non otomatikman bagay la pa dwat epi l bay li egzakteman. Li pa bezwen konnen si lap deranje iks ou igrèk. Ya m konnen m si ke gen anpil moun misye pale de yo se si ke moun yo pa ta pral tolere sa. Gen bagay louko ou kapab di yon moun a de. Epi otomatikman ou fin di la 2 epi sa rete antre nou. Enben. Men otomatikman ou pibliye l wa pral mouri. Enben. Sa klè. Donk lè w wè prezidan an ap pran de pozisyon, ap denonse de moun. A, kòrèk. Bon, sa va. Donk ou te, ou te, ou te gen konvenki ke, ou te gen konviksyon ke. Misye gen pou l mouri, pou l asasine. Pou l asasine. Ya, sa klè. Bon ou pa t konnen ke l t ap asasine konsa legalman sou pouvwa a? Non, non, sou pouvwa a. Men sa k vin pase ki fè w wè jwèt la fèt mal konsa, Se paske menm moun ki sanse asasine misye yo pat prepare apre Jovenel Moïse la. Ok. Se te sèlman wè tiye misye epi se fini. Imajine yon moun mouri a inè di maten, yon moun asasine, yon prezidan, se pa se yon sivil, asasine a inè di maten, a senkè de laprè midi, konsta pral fèt. Sa sa sifi. Menm si se yon chyen ki te mouri a, sa sa ye. Ou konn. Li pa ta dwe pran tout tan sa a donk. Non ditou, kote w wè m chita la avè w la ki 7 oktòb la a, ou konn, misye mouri atè toujou. Jiska prezan? Non misye mouri atè, pèsonn moun pa leve l jiska 5 è. Wi. Ou konn. Alo, m vini nan radyo a la a se se paske m konnen se yon radyo entènasyonal. Eben, avan, avan, avan. Lemond ap swiv. Avan nou, avan nou rive sou rezon an, e, bon. Moun ki nan antouraj ou, ki konn fanmi an konnen ke ou pa t nan danse kole avèk premyè dam nan, donk Madam Martine Moïse. Jiskaprezan. Jiskaprezan. Ou kòrèk. Donk nou pa, ou pa janm gen rapò, nou pa byen menm, nou pa byen menm. Non, non ditou, nou pa gen rapò, pa gen, pa gen koze kretyen konsa. Men aprè asasina a, èske nou pa janm pale? E nou te pale nan antèman an, epi li mande m kisa m konprann, kisa m panse, m di m pa, m pa pral sonje anyen nan Jovenel Ditou ditou swa pase labitid bay nou men sèl bagay ki genyen ki di sa ki tiye misye a wap pral kreye yon mwayen pou rejwenn li se kominikasyon se sak tiye misye misye te manke kominike a fanmil a zanmil a afèl moun li ou konprann se yonn rezon ki fè misye mouri yon wòch pa tire si se mateli mon frè pòtoprens tap kraze wè paske jovenel moise pat gen alye. E l pa t gen fanmi tou. Se sa k te nan tèt Martine. Donk, selon ou menm, selon ou menm premyè dam nan pa t konsidere fanmi Jovenel? Ditou! Imajine w pa gen, pa gen yon moun nan ras mwen ki gen bonjou a Martine. Sa w di m la a? Oh ya, kòrèk. M pa sonje sa. Gwo dega sou fè la wi. Non men m pa sonje sa. Pa gen yon moun nan fanmi Jovenel? Si l gen kominikasyon a yon nan moun y ap fè kachotri. Oh e Mariel sè ou la. Non li nouyòk. Li pa gen apa Martine Moïse. Ah non ditou. Pa gen bagay konsa. Se gwo deklarasyon ou fè la nan maten an. Sa ki gen la a se pou m di l pou lemonn tande. Paske sa m sonje gen yon prezidan Kennedy ki te asasine. Gon frè l ki te disparèt apre. Oh! Donk ou panse sa te ka rive w? Sa kapab rive m. Oh! Oh yeah! Ronn. Gabriel Moïse Moun kap gade Maten deba kòrèk Moun kap gade maten deba e ki ap swiv emisyon an trè byen eseye byen gade m paske nou gen dwa pa wè m ankò ah monchè pa jwe monchè laverite rete laverite si w swiv gen 2 moun ki tap pale laverite sou latè Yo tou 2 mouri. Se Jezi ak yon lòt ki te di latè wond kòm yon boul yon oranj sesi sela epi yo tiye misye yon syèk aprè yo vin reyalize galile te di laverite yo drese yon bis misye epi yo fè yon plas piblik pou li. Donk ou panse ke kòm frè Jovenel Moïse yo kapab eliminew? A m nan li nan. Ok e ann fon ti pale rapidman. Gwo koze. Vous écoutez Matin Débat. Ici Matin Débat. Jovenel Moïse pa kite byen pou fanmi an. Bon pratikman li mouri kite byen pou madanm li ak pitit li daprè mwen menm. Gadon istwa. Non men se sa, sa w wè a se sa. Kòmsi Jovenel Moïse pa kite anyen pou fanmi an kòm byen. Si l kite m pa konnen. Li pa kite anyen pou mwen m. Pou mwen non. Li pa kite, li pa kite yon pawòl, yon papye, yon kote, testaman. Li kite papye pou madanm li, pou yo li, pou yo ekri. Paske m ap di w sa k laverite. Martine konprann tout moun se Djèdjè. Sa w di m la a? Non, non, Juan, ou pa ka pran tout moun pou Djèdjè mon frè. Martine Moïse panse tout moun se Djèdjè. Ou fin antere mari w, pa gen pwoblèm ou antere mari w, tout moun vin nan antèman, ou konprann. Epi ou pa janm di moun pèsonn anyen, vandredi a m tande Martine a minwi la rantre lakay Bòs Etyèn nan. L al nan afè jèp, flè bagay sa sa siyifi? Kisa sa siyifi? Fò w akonpaye de yon manm nan fanmi nan pou w al kote pou w al kote frè yo antere kote kote sa m paka di la a. Koute koute koute pou tout moun k ap tande la ki ki ki dwe konprann sa k ap pale a. Lè w di l antre nan nan jèp fè Bòs Etyèn e sa w di? Lakay Bòs Etyèn. Kiyès ki Bòs Etyèn? Papa w? Papa m papa m. Ok. Ya! Ou pa gen dwa al rantre lakay moun yo san pèsonn moun. Sa pa fèt. Donk li debake san okenn fanmi pa konnen. Mwen menm m pa konnen pèsonn moun nan fanmi pa rele m nan telefòn pou m di. E yo pa konnen tou. Lè m rele yo, non yo pa janm okouran de sa. E Bòs Estèn se papa w? O ya! Kòrèk. Donk lakou a se lakou papa w? Wi, lakou papa m. Papa m antere yon bò, Jovenel Moïse antere yon bò. E si w gen pou w antere w ap antere yon lòt bò? Ou kab lage plizyè plas. Wi. Pou an sa se sa m konnen. Si m pa do, si m pa mouri nan lanmè. Pou an. Gabriel Moïse ki jan w viv? Bon, m ap viv nòmal daprè mwen menm. Paske m te gentan aksepte viv konsa. Men foto w. Vous écoutez Matin Débat. Se nan foto tankou tout moun wè Jovenel mouri. Wi! Se, jiska prezan, daprè mwen menm, misye pa mouri. Sòti m la! Oh, kòrèk. Pou ou menm Jovenel Moïse pa mouri? M pa wè l nan mòg, m pa wè l nan sèkèy, m pa, m pa wè anyen. M pa ka di veri, m pa ka bay manti. Se laverite pou m bay. Isi, Maten Deba! Se ou an. Vous écoutez Matin Débat. Sa e nòmal ki la a. Se pou lemond konnen sa k ap pase a, sa l ye. Donk ou menm kòm frè Jovenel Moïse, Se nan foto a ou wè l tankou tout moun wè l. Jan tout moun wè l la. Ou pa janm wè l nan mòg. Menm menm menm menm. Ou pa konn si l te nan sèkèy. Ditou ditou. Si l pa nan sèkèy. Men lè w wè foto sa foto a di w. Monchè sa mwen menm m konnen lè w gen yon mò ki nan mòg w ale Ou al wè mò a epi ou kapab idantifye mò a pati de yon ti bagay li te gen nan kò l, yon bagay pèsonèl. Ou konprann? Foto dètèt la t pa t parèt paske yo t ap wè ti krèk la dètèt li. Non, men sa k pase, men sa k pase, men sa k pase. Mwen menm se gason, ou menm se gason tou. Marye. Ou gen yon bag nan men w toutan. Jovenel Moïse te gen yon bag nan men l? Toutan! Bag li nan men l. O! Ou konprann? Ou pa t wè mak la? Wi men nan foto a pa gen bag non. Non ditou. Menm lè bag la sòti fò gon tras blanch ki nan. Sòti m la! M pa konnen si se laverite mwen m ap di a. Ya one se ke m bay li jan li ya. Ou ka mouri vre wi. A m mouri monchè. Ou konn. Ou wè yon fatig ou si w ka gade m louko gade m m mouri deja. Donk pou ou menm frè Jovenel Moïse. Wè. Gran frè Jovenel Moïse, President Jovenel Moïse, se nan foto menm jan tou pou nou wè Jovenel Moïse mouri. Ou pa wè l ni nan mòg, ni nan sèkèy, ni nan anyen. Sa foto ke w wè yo, si w ap jije Jovenel Moïse te gon bag nan men l, bag maryaj, e pou w ta wè tras blanch yo nan bag la. Gon bagay k ap pase la a, gon bagay k ap pase la a. Yon moun ki zanmi Gabriel. Ou klè sou sa? Aya. Men afè bagay pye kraze, bagay. A tout sa yo se istwa mon chè. Istwa! A! Istwa bagay yo. Gabriel Moïse! Bon machin pa kraze nèg la, misye pa fè aksidan pou li kraze nan eta sa a. Ou konprann? Se ke, m ap di w klè, se 3 moun ki tiye Jovenel. An n ale, an n avanse. 3 moun. Atansyon, atansyon, atansyon. Premye moun ki tiye Jovenel la, se moun ki te rekile misye de pwòp zanmi l, de pwòp alye l, de fanmi li. Ou konprann? Dezyèm moun ki tiye l la, se moun Envestisè, moun ki konpile ti kòb yo, òganize, yo peye. Twazyèm moun nan se egzekitè. Pelepepepelepepee! Ou se koute yo, Maten Deba! Maten Deba! Ki premye moun nan ki ki Ou di premye moun nan? Premye moun ki tiye Jovenel Moïse la, se moun ki te rekile misye de pwòp zanmi l, de ki te gen santiman pwofon pou misye. Yo rekile moun sa yo de misye. De fanmi l, zanmi l. De fanmi l, zanmi l. Pou l pa gen kontak ak fanmi l menm. Moun sa koupab. Moun sa koupab wi. O non men se li lojik. Pliske misye pa mouri a pèsonn moun. Dezyèm moun nan. Detan jan, detan jan. Se moun ki konpile. Ki konpile ti kòb yo. Mete lajan ansanm bagay. Ki konpile. E pi pou yo peye yon lòt gwoup moun. Twazyèm moun nan se egzekitè. Konsa e. E sa l konprann. Jeneralman e la yo ye, ou pa wè l. E pa gen bak ditou. Bon, Gabriel Moïse, ou fè de gwo deklarasyon maten an la. Pa gen pwoblèm, map pwofite di Martine Joseph Moïse pa lakay Bòs Etienne nan san pèsonn moun pa konnen. Ou klè sou sa? A, m klè, m klè. Pa fè sa, pa fè sa ankò. Mesaj a madam Martine Moïse, Premyè Dam de la Repiblik. Nòmal, nòmal. Ki mesaj ou voye ba li? Pa mete pye l lakay moun yo ankò, San yo pa envitel sanl pa di pèsonn moun lap vini la pa fè sa. An dim la a. Isi madi deba. Pa fè sa pa fè sa. Madam mesye se pou liswa e laverite vi ke jodi a fè egzakteman 3 mwa jou pou jou depi ke prezidan Jovenel Moïse asasine. Donk sa vle di gen pwoblèm nan fanmi an. E pèsonaj nap pale la a. Fanmi nan misye mouri deja. E louko pèsonaj nap pale la se gran frè prezidan. Yon rezon de jistis bagay kap pale sa se istwa. Jistis la se si Jovenel Moise tap leve yo li paka leve sa va la jistis la pral oganize l poul wè si te kapab on ti jan viktim e pa viktim non pini moun ki ki nan zen an dekwa pou yo pa asasine on lòt moun menm jan ankò. Mè an klè. Aprè sa se fon kesyon de jistis, jistis ou a. Humm kisa yon moun ap pral vin baw leson de justice pou yon moun yo rache nan eta sa a bon sa a sifi. Mwen konvenki ke ou menm pou ou menm Jovenel Moïse pa mouri. Daprè mwen menm, mwen m pa wè l. Se yonn nan rezon ki fè m pa janm kriye. Kisa? Sa w ap di la a? Non men m pa janm sonje dlo te soti nan je m ni nan nwit ni lajounen pou fòm de bay aktivite sa a. Men pa janm kriye a pa w menm sèlman ki pa janm kriye, Martine pa kriye tou non. Èske ou konnen ke se yon gwo emisyon nou fè jodi a? Zen mete lakay gran nèg. Jodi a se 7 li ye, jodi a fè Jovenel Moïse 3 mwa. Poukisa jodi a ou chwazi pale? Se paske jodi a fè misye 3 mwa. M aksepte reyèlman m pap wè l. Donk tout avan ou panse w ap wè l ankò? M te gen enpresyon an. Paske pou w menm li pa mouri? Men jodi a aprè 3 mwa ou aksepte ke ou pa pran l ankò? Non, m kite sa. Gabriel, èske n ka di m swete w kouraj? A non, m pa bay kouraj monchè, m gentan genyen l. Deja? Oh ya. E ou pare pou tout rès yo? Non men se mouri m pral mouri, sa m pral ri la a sa? Pou pare, ou ap pare pou yon bagay? Bon m konnen m pral mouri. Gabriel, Gabriel, ou se gran frè Prezidan Jovenel, e kanpay, Ou te gen zanmi nan pouvwa ap depi aprè lanmò a ak kiyès ki te nan pouvwa ki bon moun jovenel ke ou gen toujou gen kontak avèl. Monchè bon moun ki te nan pouvwa a li New York konnya li pa la ankò bon moun ki te zanmim nan li pa la ankò. Men kijan w viv ese e ou pa gen anyen nan leta ou pat gen kòb nan leta chèk nan ministè kòman w viv. Mwen menm non monchè bagay pa ye konsa monchè bon chak tan yo tèlman konprann yo tèlman konnen sa yo fè a Chak tan w rive kote yonn, yo kouri dèyè w. Yo va resevwa w bagay, yo va. Ah se konsa w ye la? Se te konsa, se konsa sa fèt. Donk avan antèman la pa gen moun ki rele w tou? Non monchè pa gen bagay konsa. Leta ayisyen pa gen bagay konsa? Leta, gon enstitisyon rele la prezidans ki nan yon peyi done. Wi. Chak grenn peyi gen la prezidans, gen jan yo trete fanmi prezidans. La fanmi prezidansyèl, trè byen. Ou konprann? Men, kòm Ayiti pa peyi, Ayiti son kote l ye, m aksepte tout bagay. Men pa gen moun ki rele w pa yo pa w di bonè. M pa tande vwa moun konsa. M pa tande vwa moun ki nan gouvènman k ap rele Gabriel bagay. Non non. Okontrè. Menm lè m fè efò m ta rele youn menm nan telefòn, yo pa pran telefòn nan. Lè moun nan pran telefòn nan, yo di w monchè nan gentan wè. Ok. Asasina sa ki jan w konprann li antò gimè paske pou ou menm Jovenel Moïse pa asasine, se nan foto tankou tout moun wè yo di w ke prezidan an asasine. E sa w wè a pou w menm se pa Jovenel Moïse. Men anfèt sa ki la a, selon sa w di yo, nou menm n ap entèprete l tankou se yon senaryo. Kòman w konprann senaryo sa a? M apral mete bagay kon sa nan tèt mwen, m apral panse de sa ankò, Louko. Ok. Paske w deja pèdi deja. Pèdi, pèdi nèt. Pèdi, pèdi nèt. Ok, fanmi an konbyen manm ki rete nan fanmi an? Gen ou menm, Mariel, se konbyen nou ye? Mwen menm, Mariel, Elsie, Nanot, Yòl. Eske pawol ou di la maten an la pou madan Martine Moise pa mete pyel lakou papa nou an. Se mwen menm ki di sa. Se pa pawol se pa pawol nou tout. Se pawol nou tout dapre mwen menm. Oh se pawol nou tout. Yo youn nan yo pa janm wè Martine Moise. Wan. Se gran frè a. Wan. E se ou menm ki pi gran. Se 7 ans m gen an plis Jovenel. Ok. Ou pi gran. M fèt an 61 misye fèt an 68. Ou pi gran ke yo tout. Non, non, tout lòt yo pi gran pase yo. Yo pi gran pase w? Men se mwen ki gason. Men sa fè mwen di w ke èske pawòl pa w la se pawòl pa yo? Daprè mwen menm se pawòl pa yo. Paske yo, yo. Yo pa wè, yo pa wè Martine, yo pa wè pitit Jovenel yo. Yo gen menm plan an. Yo pa wè pitit Jovenel yo. Ou pa konprann anyen. Nèg la pa ka mouri pou l gen pitit li pou timoun yo pa ka wè tonton yo, pa ka wè matant yo. Sa sa siyifi? Sa sa ye la? Sa gen la? E yon fanmi prezidansyèl? Yon fanmi prezidansyèl? Kanpay poko dekrete tout moun se pete kouri pete kouri tribò babò bagay se se se la istwa sa pa peyi se pa peyi ayiti a ye. Ebyen Ebyen sa wap mande maten la Gabriel. Non li pa gen sa lap mande maten an. M'pa gen anyen ou ka banm la ka pral fè anyen pou mwen. Anyen pou ou wè. M'fin di sa m'gen pou m'di yo si m'mouri pita m'mouri pita. Men ou konnen ou ka mouri la. Oh ya ya kòrèk. Louko kelkeswa peyi kelkeswa peyi. yon gran frè yon frè yon prezidan met yon frè prezidan apre 7 mwa ki vin fè yon deklarasyon parèy sa vle bokou di non non se gwo deklarasyon l di maten an la li pa mete nan tout ekoute madan mesye se 3 mwa apre lasasina di prezidan jovenel moïse e se premye emisyon n gen avèk yon manm fanmi an wi kòrèk e m pa si bon martine moïse pale deyò men gabriel pale anndan li menm. Yon ti konsèy pou Martine Moïse Martine Fok ou chache genyen relasyon avek fanmi Jovenel Moïse paske ekoute byen ou genyen entansyon pou kapab kandidat, kandidat a la prezidans. Koman ou pral mennen kanpagn nan zon kote mari ou leve ansanm avek ou e ke ou pa an armoni avek fanmi an. Petet ou kapab an kanpay e pwi le w gade w we se Gabriel Moïse kap huye w pandan kanpay ou, ekoute chache fe amoni an paske sa ap fe du byen. Lè w antre nan yon fanmi, menm lè fanmi an se yon fanmi vòlè, malfektè, gang, men fè yon jan pou gon ti amoni avèk yo kanmenm a distans. Merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè kès kon di a la prochèn.